Ha! Ou pa ta sezi koze sa medam e mesye. Ou pral etone tande aksyon komisè Muscadin jodi 25 mas 2023 a li menm li poze nan peyi Dayiti. Bon finalman Muscadin sa menm sanble Se pou prezidan ebyen popilasyon ayisyèn nan ap voye misye nan eleksyon paske Muscadin dwe prezidan peyi dayiti selon sa anpil moun estime pa rapò avèk travay pa rapò avèk bandi towo sa li menm lap mete dòmi nan zye yo gen anpil moun ki menm di komisè a son doktè liye paske lap bay bandi yo swen E l ap bay nèg yo bon piki, l ap bay nèg yo bon sewòm, l ap bay nèg yo bon remèd, ebyen pou nèg yo yo menm, yo dòmi e pa janm leve ankò. E se yon nan rezon ki fè jodi a la a anpil moun manifeste, ebyen, e volonte yo pou komisè Muscadin li menm ta al nan eleksyon pou prezidan. Èske komisè a pral nan eleksyon pou prezidan? Ebyen se sa anpil moun ta ap e tann la a pou komisè Muscadin li menm ta al nan eleksyon kòm, ebyen, prezidan peyi a. Te gen anpil moun ki tap vote konsa tou gen moun ki patap vote paske se la yo ki pa vle pou komisè Muscadin ap maltrete bandi yo pou komisè Muscadin ap pete fyèl nèg yo yo patap votel yo patap menm akseptel e lèn konnen blan an tou ki li menm kanpe dèyè sa kap fèt la la a dèyè ensekirite a eske Yo tap dakò pou Muscadin prezidan peyi a nou pa kwè sa lè ke nou konnen se yo menm ki mete senatè se yo ki mete depite se yo ki mete prezidan kidonk nèg sa yo tèlman gen pouvwa nan peyi sa ebyen se yo kap fè e defè se youn nan rezon ki fè anpil moun gen kè sote si Muscadin ta al nan eleksyon pou prezidan li gen dwa pa bon menm sil ta fè tout vòt yo ebyen medam se mesye yo pap bay Komisè a chans sa poul ta prezidan peyi dayiti paske si towo sa prezidan peyi dayiti nou pa bezwen di w misye pap mouri menm jan ak jovenel paske jovenel se yon nan nèg ki te gen pawòl nan bouch li se gwo gagann men nèg yo bwè misye nan yon bat je nan yon bat je nèg yo bwè jovenel enben se paske misye pat konnen kisa k yon chèf de leta si misye te mete l nan yon pozisyon poul poul poul fini avèk tout nèg ki te kanpe anfas li jounen jodi a la a, enben Jovenel Moïse pa t ap anba tè. E nou konnen, jodi a la a, nan kad ankèt k ap mennen sou dosye asasina sa a, finalman, Rodolphe Dia, misye plede koupab, li te bay kòb, li te bay kay, li te bay manje, li te bay zam, li te bay machin. Kidonk nèg yo reziyen yo depanse prèske tout sa yo genyen yon fason pou yo te ka elimine Prezidan Jovenel Moise medam e mesye ebyen nou pral envite w tande komisè Muscadin hum ki li menm jodi a la a tap fè on ekip gwo deklarasyon on ekip gwo dosye ke komisè a mete deyò on pakèt gwo bagay ke l fè tou ebyen l pral bay detay kòman l kontinye ap mete dòmi nan zye nèg yo depi w tande w pile nip lan w gen zam nan men w Rebel te gentan gen antèn sou ou frèm pa kite komisè a kwaze w paske misye ap pete fyèl ou e se konsa komisè Muscadin yo bal on ti non nèg galil la Doktè Muscadin prezidan peyi dayiti nan pwochèn eleksyon kap vini la se sa anpil moun swete nou pral envite w tande komisè a ki li menm tap pale konsa jodi a sou on radio sè kote l tap bay on entèvyou tèt chaje anpil moun panike Avèk deklarasyon chòk sa ke komisè a li menm li fè sou vilaj dedye medam se mesye, nou pral envite w gen detay. E san sipò dyaspora a, komisè Muscadin pa t ap kapab kanpe a goumen, goumen ak nèg yo. Paske lè m ap fè batay kont nèg chawon yo, san te kache, e m pa t gen twòp mwayen nan men m. Prezidan Jovenel te ban m mwayen, men sof ke sa m te gen nan men m nan pa t sifi. Men nèg ki vin konprann batay la yo fini pa retwouve mwen. Yo di, a, sèvi, al lakay mwen tèl kote, tèl kote, tèl kote, w a jwenn madanm mwen, di madanm mwen al tèl kote, tèl kote, l a jwenn tèl bagay Frigolib. Gen nèg Kafou ki fè menm bagay la tou. Gen nèg Petyonvil, Pòtoprens ki fè menm bagay la tou. Gen nèg Jakmèl ki fè bagay la tou. Sa w wè m di w la la a? Yo di, a, sèvi, e, m pa gen sesi non, m pa gen sela, men al tèl kote, tèl kote, al lakay la y ap ba w tèl bagay. Jodi a la a ki itilize nou pou n kanpe anfas ti mesye bandi yo, ti mesye asasen yo de fason ke pou nou pati nan peyi a kapab viv e pou nou ba nou tout peyi a. Leta pa ba w resous? Leta pa ba w resous? Leta daprè m li pa genyen, san te kache. Leta pa genyen. Leta daprè m leta pa genyen. Leta santre kache pa banm ni minisyon ni zam menm minòt yo pa ban mwen yo pa ban mwen anyen ou fè demand yo menm pa e banm sim ta fè demand yo m te bouke fè demand yo m te bouke bouke bouke bouke sa pa janm te fèt ki pat enpòtan pou mwen paske m te vin chache vole de pwòp zèl pam. Leta petèt pa nan kapab tou sa de kache l pa gen mwayen. Men si se pou leta, anfen, gen 18 komisè gouvènman nan peyi a m pa rete kwè gen, pa gen 8 ki gen machin. E mwen konsa m fini sa m di a, pa gen 8 ki gen machin men sof ke yo pwomèt nou ke y ap ban n machin, machin yo poko janm ka vini. Ok. Men si se pou materyèl pou batay avèk ti mesye bandi yo, e ministè de la jistis pa do sa. Donk ou pa ka ekri ministè de la jistis pou ou mande l yon gade l non. Ou pa ka ekri ministè de la jistis pou ou mande l minis yo. Mwen pako jwenn wèl. Si se nan men de patikilye yo genyen ni, legalman, on pe konsidere ke zam sa yo, si se manch long, yo pa legal. Si m byen konprann, ou nan yon sitiyasyon kote bandi ap bay pwoblèm, e ou òganize w jan w kapab pou bay repons. Se konsa moun yo dwe konprann li, komisè Muscadin? Non, yo pa ka konprann li konsa. Si se te patikilye ki ap bo apui nan sa paske leta pa fè l, eske se pa ilegal? Ou ka toujou voye mwayen ban mwen, si ou voye mwayen ban mwen m ka triyaye m pou m konnen pou mèt Janjak m achte e m achte minisyon, se evidan. E zam yo, ou di se pa se pa minisyon ak bon zam? 20 grenn katouch, 20 grenn katouch ban m ba l, 20 grenn katouch 756 te konn vann nan 1000 dola ayisyen. Lontan lè m te konn al nan palè, palè te konn ban mwen. Priye Jean l te konn fè ban mwen. Paske li konnen e nan batay ke m te ye. Ok. Jodi a la a, li pa pre, li pa ankò prezan. Pa gen pèsonn k al mande minisyon. E, m ka toujou aranje m avèk yon nèg ki genyen, mache nan men nèg la. Se, se evidan. Jodi a pwoblèm nan e pa sa l ye. Bon pouri zafè va mande nèg yo nèg bandi yo kote jwenn 15 bal. Wi men jisteman se se le pwoblèm se ke e sous alimantasyon bandi a ka petèt sous alimantasyon pa w an ame e minisyon. Mentnan de manyè pli striktirèl e pli global gen moun ka di men se pa nòmal ke leta ayisyen pa ka mete lè mwayen a la dispozisyon de moun ki an fonksyon ki reprezante l ki ap touche e ki ap bay popilasyon sèvis. On moun ki ta gen estrikti de refleksyon sa a. Kòman ou ta ka reponn li, Komisè Muscadin? E m ap dakò avè l a san pou san. Paske, san te kache, Leta an swa tire pitit li yo an paran pov. Jodi a la, Ministè de la Jistis apiye m e kanpe bò kote m e avèk mwen, menm si klèman li pa kapab pwononse l. Men m garanti w, menm Minis lan pou tèt pa l pa gen mwayen pou l ta di Muscadin m ap poze w degade l. Ou mèt kwè m. Daprè Minis Antonèt Pal, petèt Iber nan prete li nan men lapolis oubyen prete nan men kèlke bon, nan men kèlke kòlèg Minis Pal gade. Ok. Mentnan, nan yon chema nòmal, nou sipoze ke ou travay nan jiridiksyon w lan avèk lapolis, ke se SDPJ, ke se Polis Administrativ, ke se UDMO, Mennen nou non nan reyalite kolaborasyon sa nan nip avèk avèk estrikti retabli de la Polis Nasyonal Dayiti, Komisè Muscadin. E m gen yon relasyon etwat avèk tout polisye an jeneral nan peyi a. Lè m di jeneral, kèlkeswa kote polisye a ye a ye nan yon komisarya, e m an kontak avè l. M gen kontak tout komisarya nan peyi a. Soti m yon Lembe la, tèl komisarya, oubyen tèl zòn, m ap rele yon polisye Lembe, m di l tèl bagay, tèl bagay. Donk polisye yo, yo retwouve nan Muscadin Gen polisye parèy yo k ap goumen menm jan avèk yo, men sof ke yo menm yo gen presyon yo sou de otorite pou nenpòt ti krik ti krak yo konvoke yo pran zam yo ki fè ke jwè wè jodi a la bagay la deteryore. Avan yè m ap pale avk 2 polisye, yo di m si je nou nan machin la, nou fèk wè 2 nèg la fè tèl bagay tèl bagay tèl bagay, di m se ki reyaksyon w, yo di a se je monchè, nou pa de sèvis e pase n ap pase, nou wè mouvman an, nou pa ka reyaji, m di kòman w pa ka reyaji, kòman w gen zam nan men w pa reyaji. Sot se a sèje monchè lè w reyaji si yon bagay mal pase w yon lòt moun ta touche w lòt bagay e nan pwoblèm ou pral ye wi èske w tande sa Andjadjou poutèt mwen menm ka sa pa pase mwen menm kòm m ta fè polisye m gen zam nan men m pou m voye je m monte ti vakabon desann zam a la men w ap pran yon nèg anndan machin li w ap mete l nan machin pa w alòske mwen byen pozisyone machin ki nan men nèg la pa bezwen okipe l avè l. Se labri ki fè le ewo. Solda, yon nèg ki ta gen yon ti 67 nan men li, gen yon ralye nan men l, ou poste w an tren fout men, ou gen pozisyon, ou konn tire, ou gen abri, w ap vide nèg yo kenn bagay non frè m. Donk sa vle di polisye an swa li menm, li menm an swa, se paske li pa gen sipò otorite yo. Polisye pam yo gen sipò m. M kanpe avèk yo. M pap livre nèg yo bay pesonn. Jodi a se nan li pap pap met fen a yon bandi pou yon nèg panse ou pral revoke l. Li pa vre li pap fèt. M gen yon relasyon etwat m gen yon relasyon etwat avèk polisye m yo, m gen yon relasyon etwat avèk SDPJ, m gen yon relasyon etwat avèk baz ki gen moun yo k ap travay nan li. E se si kote m kanpe m ap pale avèk ou la, m ta kapab di w se valiz nou n ap fè sou kesyon barayè la. Se yon ekip nèg ki gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an. Se yon sèten e misye te rele Eprèv Blanchard. Misye te arete ti kote dè kay pa direktè depatmantal lapolis sid la sou enstigasyon pa m. M arete misye, mwen enfòme, m pran machin mwen, m pran misye, m atterri chita avèk li, m tande misye, m defere misye. Paske m te aprann ke misye genyen 5 galif de li voye anba a, nan yon kann tè. Men domaj, m t ap veye machin nan pandan plizyè jou, m pa t arive jwenn machin nan. N arete misye, n voye misye ale. Bon, finalman, jij yo fè konprann ke li pa gen chaj kont nèg la, m aret nèg la yon pakèt lajan, li di l se komèsan, li di l se antreprenè, li pa bandi, li pa asasen, E bon sou senp deklarasyon yon moun, dayè se pa mwen ki di l, jij la e yè laval di l sou senp deklarasyon yon endividi ok ou pa kapab akize yon lòt ou pa kapab di yon moun se vòlè se sesi bon majistra chwazi lage li se dwa l men men m pa ka kont sa paske lalwa klè li di lè jij enstriksyon yo bay yon menneve ou misye gouvènman l pa gen anyen l ka fè. Se fè ke, bon, yo chwazi libere misye, yo libere misye. Men jodi a menm misye ap bay pwoblèm anba a. Jodi a komèsan pa ka viv anba a, antreprenè, òm dafè. Depi senkèt dapremidi, tout pòt moun fèmen, nèg yo ap rantre kay moun, pran lajan nan men moun, ransonnen moun. Sa k pi di la, nèg la debake lakay li demen maten l ap plenyen l ap vin bay 10 mil dola nan men w. Demen maten li chache l vre, pa gen yon repons li bay. Ou Alo alo? Wi, m ap tande w fini. Wi, ki rega ou menm ou pote sou sitiyasyon k ap pase nan zòn metwopolitèn de Pòtoprens lan, kote bandi e band armé yo ap rantre nan 2 katye ap fè 2 masak e se yon sitiyasyon nou wè egalman depi un certain tan nan un certaine ville de du département de l'Artibonite. Ki rega ou menm ou poze sou sa e si il ya des propositions des De mwayen daksyon fas a tout sa ki ta dwe an Ayiti. E sa k ap pase Pòtoprens jodi a? E sa k ap pase jodi a? E sa k ap pase Pòtoprens jodi a? Se lejète ak neglijans nèg ki te pase senkan avan, dizan avan yo. Li pa lòt bagay. E sa jodi a la e moun Pòtoprens ap sibi la. Gouvènman an plas la, gouvènman ki sot pase a, yo se viktim de ensekirite a. Selon ke nèg ki te pase avan yo. Nèg sa yo chita yo bay zam nan swa dirèk ou endirèk kote ke lè nèg la kandida li met de li genyen 5 galil lal nan eleksyon an li pèdi eleksyon an 5 galil sa yo tou ret nan lari a e si ke li ta rive eli tou 5 galil chak galil kel te bay nan chak zòn nan yo bon li fini se priyorite pou li se fè lajan rantre zam sa yo pa enpòtan pou li. Men jodi a se zam sa yo nan lari a k ap tiye popilasyon an. Se zam sa yo komisè gouvènman Delò yo ki te enfòme entèl gen yon zam nan men l, li pa t mache sou li pou l al pran l. Enben jodi a se nèg sa yo jodi a la avèk yon zam yo fè senk zam, avèk senk zam yo fè ven zam. Jodi a chak ti gwoup kanpe nan yon zòn. Pa bliye lè yon nèg gen yon 9 sentimèt nan men l nan yon katye, a 9 sentimèt ki nan men l lan li gen posiblite pou l rekipere prèske 30 a 40 lòt 9 sentimèt ankò Pase wa zam nan sou ou dayè de nèg ki pote sou ou pranl li dil fè sa zam sa li baw ti frèl ki nan kay la yo 2 a pran lari jodia yo kwaze yon machin yo kanpe machin nan yo fouye moun yo pran 5 zam ankò dayè de a fè 7 zam 7 zam sa kounya la yo ka kenbe yon yo ka fizye yon polisye yo pran gade li ki nan vil lan. Aprè like sa yo pran nan men polisye a, yo ka mete yon lòt bakòp lapolis an dewout. Yo pran tout zam ki nan men nèg yo, enben finalman nèg yo fini pa fè gang yo. Chèk gen bouton e chimen maleng li ye. Depi ou gen bouton an fò w panse a elimine l. M pa konn kijan w ap fè pou w elimine l, men fòk ou elimine l. Si w kite l tounen kansè, zafè p te gade w. Sòf ke lè li. Li tounen kansè, pa rapò a kansè sa, si li a yon plan d'aksyon ou menm ou ta reflechi an fonksyon de eksperyans ou, de pawkou ou, de veki ou, ki sa plan d'aksyon sa ta ka ye, ki sa rekòmandasyon sa yo ta ka ye? E jodi a la a Leta, wap tande m, gen pou l mete, Leta jodi a la a, gen pou l rale lapolis li yo, pou l mete yo anfas sitiyasyon, Dayè si w ap voye swat, si w ap voye swat anba a, w ap tande m, operasyon an pa ka planifye. Depi operasyon an planifye, nèg yo ap konnen. Mwen menm, Miskaden pa fè anyen planifye non frè m. M pa planifye anyen ak pesonn. Sòf ke ou rele m kounyè a la, ou di m tèl machin gen tèl nèg anndan l, tèl nèg, tèl nèg, tèl nèg, m ap aranje m, m krape machin nan. M ap rive, m ap tcheke nèg yo pou mwen si efektivman wè swadizan se verite li ye. M pa p ko reyaji konsa. Men, m pa planifye a pesonn. M pa gen pou m rele pesonn nèg pou m di, a, gen yon machin k ap pase la, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, kouman pou n fè ni sa pou n fè. M ap pran rit mwen wi. Papa a ale avèk mwen. Y ap kanpe kèlke pa. Men m pa p planifye avèk yo. Yo pa p menm konn sa m pral fè. M ap prevni DPJ. Yo pa p menm konn sa m pral fè. Paske ou pa janm konnen frèm nan peyi a. Donk wap pale de efè surprise ki trè enpòtan nan planifikasyon operasyon pou evite enfòmasyon fiyte pou advèsè la pa konprann. Men pa konnen. Mentnan ou sot di yon bagay la m ta renmen ou di m fò leta ta fèmen je l pou di polisye yo aji. Fèmen je a sa vle di eske se de modifikasyon nan itilizasyon de la fòs mòtèl non teyat e pratikman fas a de moun ki ap mennen yon geriya pratikman urbaine. M ta renmen w klè sou pati sa pou nou konprann eske. M pa oblije klè avè w. M ap pale yon bagay. M pa oblije klè avè w sou pati sa. Mwen pa oblije klè avè w sou pati sa. Sof ke m klè avèk ou. Non, non. Paske sof ke m klè avèk ou. Mwen di w konsa ke jodi a la ti mesye Guy Domon Lwès yo la Tou ba chak nèg yo yon galil. Wap tande m? Chak nèg gen yon lanje ou gen 5 lanje, ou gen mas a gaz. Ou ba nèg yo minisyon, ou ba nèg yo garanti. Komisè Muscadin se yon nèg kap defann sosyete a depi gen 2 zan. M kwè nan jistis peyi m, wap tande m? M renmen peyi m, m renmen ayisyen parèy mwen yo e m pap kite peyi a pou pesonn. M pap kite presyon peyi a sou presyon kout zam, m pap kite peyi a bay nèg yo kraze peyi a. Tout bagay ki ekri komisè Muscadin la kòm komisè gouvènman, m ap toujou kanpe kòm anèk. Kesyon doktrin ke w ap pale la, Muscadin pa yon nèg ki andoktrine. Li pa gen yon doktrin fiks ke l ap sèvi. Sof ke li kon fòm yon vaz ki jodi a te vle debòde nan peyi a. Gen vwayou ame ki gen zam nan men yo ki tiye tout kalte moun, jodi a fòk gen yon moun ki pou di non. Fòk yon moun, yon sèl nan ki pou di non, ki pou chwazi kanpe anfas nèg yo. Men nèg Cuba pa dakò. Zafè pete gadò nèg la, tout moun pa oblije dakò. Men menm, m pa gen pwoblèm pa avèk nèg ki pa dakò. Ou konnen nèg ki pa dakò a, si l vin nan ni, m ap sekirize l. Si l vin nan ni mwen menm, premye moun, si yon nèg atake m, m pi fon ni. Nèg ki pa dakò a se yon dwa ke l genyen, frè m. Men, jodi a la, popilasyon an wè anba yo. Peyi a wè anba yo, mond lan wè anba yo. Paske, Jodi a la, pa gen pèsonn nan kap mande Izo di laple nèg gang yo kòman yo wè tèt yo. Ou konnen ke yo pap di yo sa? Yo pap janm oze mande yo sa paske yo pè nèg yo. Yo pè pou nèg yo pa voye kidnape yo. Yo ka toujou dyabolize Muscadin. Dayè m pa mande pèsonn pou anjelize m. Men sof ke jodi a la, nan nwit moun yo ka dòmi lè yo vle. Yo ka sòti lè yo vle. Ou ka travèse depi nan lè w vle. Kamyon mache sou zèmèt an pàn bò lari a, pa gen pèsonn nan k ap fouye l ni tcheke l. Mentnan, genyen de ka pandan mwa pase yo kote ou revandike ke ou stope de prezime bandi e genyen de òganizasyon de defans de dwa de lòm ki endike klèman ke se de ekzekisyon ekstrajidisyè, sa ne korespon pa a la mission d'un d'un commissaire du gouvernement ki dwe respekte la lwa, ki dwe respekte pwosedur e ki dwe lè lap envestige e bay bay yon pouvoir a polis judiciaire pou pou pou travay e pote ba li e sa sa w fè de de obsèvasyon e de kritik sa yo komisè Muscadin? E sa sa w ta renmen konnen? Ou pa ta renmen konnen tou poukisa k fè Izo, bandi, asasen, kriminèl yo k ap pede tiye inosan, k ap pede tiye tout kalte moun nan sosyete a, pèsonn pa janm di yon mo? Ou pa ta renmen konnen tou poukisa k fè jodi a la Pòtoprens envivab, nèg dwazimen yo pa di anyen, epi nou pa janm chache jwenn nèg bandi yo pou nou konnen kote yo jwenn zam, kote yo jwenn minisyon pou yo ap tiye popilasyon an? M panse gen mil lòt bagay ou ta renmen konnen toujou. Donk kritik sa yo, kòman ou reyaji pa rapò a yo? Eske se kras yo konnen? E koulè la yo pa wè yo tou? Eske se kritik la yo ase yo konnen? Konbyen moun nou te kap kritike m nan peyi a? Di m. Senatè, komisè Muscadin? Ya. E ou sot di l la, nou pa vin ni anjelize w ni dyabolize w. Ce sont des éléments de l'actualité, nou bezwen konprann ki moun ou ye, ki motivasyon w, kòman w te avanse. An entwodiksyon nou soulinye ke gen anpil moun ki apresye travay ou a, il y a aussi des critiques. Mentnan on embrasse le tout pou n ka konprann structure de pensée w, motivasyon w e volonte w pou kontinye avanse jan w ap avanse a la. Mentnan pa gen moun ki. Au-dessus des critiques, pa gen moun tou ki au-dessus des félicitations ou en dessous. Donk, nou poze w kesyon an, se lokazyon pou w eksprime l, eksplike l, pou moun yo konprann mye. Pèp m pa nan bagay. Jodi a la a, menm moun k ap, menm moun k ap kritike m yo, yo gen enterè nan mwen. Menm moun k ap kritike m yo, moun k ap kritike m yo, yo gen aksè jodi a la ke yo voye pitit yo, madanm yo, vin abite nan li. Moun kap kritike yo gen enterè pou yo vin envesti nan li pase pakèt pèsonn jodi a la ki gen yon lari k pa al envesti nan Pòtoprens. Men nèg gen dwa pa dakò avèk mwen paske ou gen dwa touche pa yon òganizasyon, ou gen dwa touche pa yon seri de moun, ou gen dwa gen bon sa redevans moral anvè dè bandi, anvè dè zazen men sof ke komisè Muscadin an swa M pa pè kritik pou nèg, m pa pè sa nèg ka al ap di de mwen. Dayè se youn nan bagay, e gen de bagay ke m renmen nan lavi m ki se sa m te kapab rele deba kontradiktwa la, m pa pè sa. Answit tou mwen renmen sa k rele afwontman kò a kò la. M pa pè youn nèg rele m la pou di m gen yon kòmanndo nèg Matisan k ap sot e k ap soti anba, k ap soti Matisan ki pral Okay oubyen k ap vin Miragwàn. Enben wi! Map abandone machin mwen kelke pa, map kanpe kel kote, nap pi odisyone yo epi nap fè gim nan neg yo. Nap batay neg yo. Koman ou reyisi mobilize resous pou fè travay sa? Map pale de mwayen imen, map pale de minisyon, map pale de ekipman. Kèl son vo mwayen? Koman eske ou mobilize vo mwayen? Frem, sa son lòt kesyon ou poze la. Son kesyon ou poze. Jodi a la pou kanpe gou men a nèg yo si w pa gen dyaspora k ap avè w, ou p ap kapab. Si w pa gen yon sektè nan peyi a tèl ke moun ki pou peyi a chanjman, tèl ke ou menm ki la antanke lòt di a si je e m ap fè fòm yon 200 katouch voye ba ou. Ou di se patikilye ki ba w minisyon pou fonksyone?